Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon emisyon sa Se yon film. M pap pale anpil paske repòtè nou li menm te sou plas, l ap eksplike nou kòman sitiyasyon an te ye paske a 7 è gen yon dezyèm rafal tire ki fèt nan Petyonvil puiske a 6 è 45 yon premye rafal kote ke anpil moun t ap kouri toupatou nan Petyonvil, bò simityè, nan zòn bò koloni, e nan zòn bò plas Bwaye, tout moun t ap kouri toupatou paske yo pa konn ki sa k te genyen. E ofinal, lapolis te oblije mete pye l atè a paske gen premye eleman enfòmasyon fè kwè ebyen tire a li fèt nan bò legliz Don Bosco nan zòn pou ale bò koloni an. Ebyen, lapolis. te sou plas men premye eleman enfòmasyon yo egalman fè konnen genyen yon moun ki ta sanse pran bal gen yon moto ki pase li file bal epi sa w tande a la anpil moun ap kouri ann al swiv kòman sa te ye epi aprè n ap retounen pou n boukle. Madam mesye nan moman nap pale a la nou petyonvil nou nan nou petyonvil nou nan mòn badè alò fòk nou di gen yon sitiyasyon de panik nan moman nap pale a la bagay yo yon ti jan konplike nou konnen ling sa la. Nou Nou egzakteman nan Mòn Badè. Nou konnen ri sa a se yon ri ki toujou gen anpil aktivite. Se yon ri ki toujou gen anpil machann. E an nou gade byen imaj sa la a. Ebyen tout machann yo ap kouri. Tout moun ap kouri. Machann yo kouri. Yo kite machandiz yo atè. Genyen tou ki kouri kite bous yo. Daprè sa nou tande. Kidonk, enfòmasyon ke, enfòmasyon ke nou rive jwenn, se tire ki genyen. Ebyen, tire sa yo, y ap sòti nan plizyè kwen. Kidonk, moun yo pa ka idantifye egzatteman kote tire sa a. Ebyen, madam, mesye, nan moman n ap pale a la. Anpil anpil moun ap kouri e nap fè yon ti avanse la nou wè la genyen machann yo la kap kouri gen machann yo kap kouri e yap kouri yap kouri kidonk madam sak genyen ki fè wap kouri konsa bon madam la pa vle pale kidonk nap fon ti avanse e pi ba la nou kapab remake la. E donk madam mesye gen moun ki te kouri kite tab yo e nou wè e gen machann tou kap pwofite ranmase machandiz yo. Ki donk madam mesye sa se reyalite a. Ki donk la e an nou pwofite gade tou kantite fatra ki genyen nan Petyonvil. La madam mesye nou nan mòn badè espas sa la li toujou chaje moun espas sa la li toujou plen moun men apre anpil bal ki tap tire ebyen moun yo vide mèlye yo kite espas la machann ki la ap kouri ranmase tout sa yo gen nan men yo epi pou yo rantre lakay yo. Paske gwo kout bal pa sispann chante nan Petyonvil. Madam, mwen son jounalis, nou ka fon ti pale? Brother, sa kap fèt menn? Koman sa te ye tale a la? Mwen rete, mwen rete, m tande bal ap tire, moun ap kouri men m pa ka kouri, m pa konn poukisa. Ou pa konnen kote bal sa yo soti? Bal yo soti nan zòn pa isi, kòmsi lè w prale sou zòn frèt. Ok. Men moun ap kouri men m oblije abite m pa kouri konsa Men yon de se gwo kout zam k ap pete Ou konnen Ayiti yon peyi nenpòt kèl moman nenpòt bagay ka rive Mwen menm m ret la sou lè l ye m ap swiv Èske se la ou menm w ap vann? Wi se la m vann Ok Men ki valè machann ou wè gentan kouri kite biznis yo la? Bon tèlman gen moun ki kouri, gen moun ki kouri kite biznis yo, gen moun ki m wè k ap kouri ki kite bous yo menm. Gen machann ki kouri ki kite bous yo? Ki kite bous yo, ki kite bous yo. Ayiti pou m wè, nan kat kafou a m wè moun ap kouri paske ni anba ni anlè moun ap kouri. M pa ka kouri mwen menm, m poze m, m ap mande sa k genyen, m ap swiv. Alò se kout bal yo moun yo tande k ap tire epi tout moun pete kouri? Kout bal, wi, tout moun kouri. Dakò. Ok anfòm. Mèsi. Madam mesye la nou nan mòn bade kidonk nou kapab remake l nèg sa kap kouri li menm paske nèg yo pa konnen nou ka tande nou tande detonasyon yo kidonk tout moun ap kouri tout moun ap mete kò yo alabri e nou menm tou etanke jounalis nou mete kò nou alabri tou paske de tanzantan nou tande yon ti detonasyon. E nou pa konnen ki kote egzakteman bal la ap soti. Men madam mesye pandan gen kouri sa. Pandan bal ap tire. An n profite gade sa. Petyonvil ke moun te konnen dan le tan. Petyonvil ki te repite kom zon m kapab di kote boujwa te konn viv. Lontan lò di yon moun ou soti petyonvil. Moun yo pran w pou moun ki soti. ki kòmsi nan yon ko nan yon moun k ap viv nan liks. Moun tou ki ki ap pratike labyennseyans, moun ki respekte lanati, moun ki ap pwoteje anviwònman. Men nan moman an la, ann gade la a nan kè Petyonvil, gade kòman Petyonvil ye. Ann gade byen imaj sa a. Gade kantite fatra ki gen nan Petyonvil. Ann gade anfas nou an la a. Legliz Sen Jan Bosko a ki pi ba nou an la a. Madam mesye kòm li fè nwa, menm si nou tap zoume nou pa tap wè l trè byen. Men kanmenm nou eseye fè yon ti zoum, nou kapab remake la a, se legliz Sen Jan Bosko a ki anfas nou. Men gade kantite fatra ki gen la a nan Petyonvil. Anba je otorite yo, anba je tout gran nèg k ap kouri monte desann yo. Lòt bagay tou pou nou sinyale, gen yon bann nèg ki antre nan peyi sa a, k ap fè lajan. Nèg sa yo, yo pa gen anyen a fout de eta peyi a. An n gade byen imaj sa a la a, n ap avanse pou nou wè. Gade byen la a, anlè a la a. Èske nou wè byen Sa ki make la a. La a nou devan Economax. Kidonk, pil gran nèg sa yo, bon m pa di gran nèg sa yo, alò nèg sa yo menm, yo kite peyi yo, yo vin ann Ayiti, yo vin fè lajan. Malgre fatra, malgre tout bagay ki genyen, men nèg sa yo menm pa gen anyen yo vin fè ke fè lajan. Malgre fatra, tout pwoblèm, sa pa deranje yo. Se lajan yo vin fè, kèlkeswa jan. Petyonvilye, yo pa gen anyen a fout paske se lajan ki enpòtan pou yo, yo menm yo pa ayisyen se kòb yo yo vin fè, enben madam mesye ann gade la a nou toujou wè siwo libanè sa yo, yo toujou ap antre la a, yo antre sou fatra a enben yo pa janm di anyen enben madam mesye sitiyasyon de panik nan petyonvil egzatteman bon fòk nou di presizeman Nan zòn Mòn Badè, kote tout moun ap kouri monte desann, tout moun ap kouri tèt cho, bal ap tire, yo pa konn kote bal ap soti, jan zanmi an sot di l la, machann yo kouri, genyen ki menm kouri kite bous yo paske te gen anpil kout bal ki t ap tire. Madam mesye nan moman nap pale a la nou e nan stasyon jake a la ki donk e genyen tire genyen tire nou remake machin kap boule e la genyen yon bakop polisye ki donk e dapre enfomasyon ke nou rive jwenn. Gen moun ki pran bal e nan moman an la e daprè enfòmasyon ke nou rive jwenn ta sanble se nèg Dèlma, nèg 95 yo ki pran lari nou ta pral gade imaj yo la polisye yo la kap jwe kwen, polisye kap jwe kwen kidonk polisye ap jwe kwen la nou menm tou etanke jounalis nou dèyè bakòp polis la la sa se machin e ti bis kap boule e devan la genyen genyen e moto kap boule. gen yon bakop polis e jan bagay la ye la nap avanse nap avanse timidman timidman timidman madam mesye nou kapab remake imaj yo la ki donk polis yo tou yap jwe pwen nou menm tou etan ke jounalis nou dèyè polis yo la nou dèyè bakop la la ki donk ki sèvi jilè pa bal pou nou nap avanse nap avanse paske bagay la vreman konplike la nan petyon vil. Kidonk la n ap avanse bò e n ap avanse bò bò lekòl kay pè a la. Pou moun ki konnen la n ap avanse bò Dominique Savio. Kidonk devan an la se nan koloni. Kidonk pou antre la, kidonk daprè enfòmasyon ke nou rive jwenn, kidonk gen moun ki deja pran bal. Kidonk n ap avanse, n ap avanse nou kapab remake la polisye yo la k ap avanse timidman. Kidonk n ap avanse timidman. Kidonk polisye yo ap jwe kwen la, y ap jwe kwen, y ap jwe kwen, y ap jwe kwen, y ap avanse, y ap avanse, y ap avanse la, y ap avanse kidonk nou menm etanke jounalis nou dèyè machin polis la la, kidonk n ap pran imaj, kidonk machin polis la sèvi pou nou yon jilè pabal. Kidonk madam mesye n ap fè yon ti zoum tou piti la pou nou kapab gade, pou n kapab gen yon ide kòman bagay yo ye la, Kidonk se konsa bagay yo ye la a, se konsa bagay la ye, se konsa bagay yo ye la a. Kidonk la a, nou kapab gade devan la a, moto k ap boule, kidonk moto k ap boule la a, nou genyen polisye yo la ki kanpe, yo pa ka avanse, paske si n ap gade imaj la la a, nan mitan an la a, kidonk nou wè genyen de polisye ki dèyè a, gen youn la a, kidonk la a se kòmsi se yon va, polisye pa ka travèse, otomatikman yo travèse, kidonk nèg yo ap tire. Kidonk n ap gade la jan polis yo ap jwe kwen la a, n ap gade jan y ap jwe kwen pou y avanse, n ap gade jan y ap jwe kwen pou yo avanse. La a, nou dèyè machin polis la la a. Kidonk, madam, mesye, se konsa bagay la ye la a. La a, nou, nou, n ava gade imaj yo la a, sa se yon polisye la a k ap jwe kwen. Kidonk, machin sa a sèvi l yon jilè pabal. Machin sa a sèvi l yon pwoteksyon. Nou menm tou, nou dèyè machin polis la la a. Se konsa bagay la ye la madam mesye bagay yo vreman konplike nan petyon vil anpil kout bal kap tire tale a la moun kouri moun ap kouri monte moun ap kouri desann machann kouri kite bous yo kouri kite tout machandiz yo atè ebyen la madam mesye la nou kapab gade la se lekol dominik savio kay pè a espas sa la ri sa nap gade a la se koloni. Kidonk la toujou gen aktivite machann ebyen nan moman la bagay yo konplike. Bagay yo konplike. Madam mesye nou menm nou pa ka avanse paske menm polisye yo tou polisye yo pa ka avanse. Paske polisye yo yo oblije ap jwe kwen nou menm tou etanke jounalis nap jwe kwen nap jwe kwen yon fason pou nou wè kòman nou kapab jwenn kèk ti imaj. Nou kapab gade bagay la la a, si polisye yo pa avanse, nou menm etanke jounalis, nou pa ka avanse. Sa vle di si n avanse, n ap pran bal. La a madam, mesye, se tankou se yon var. Kidonk, polisye yo pa ka travèse. N ap gade jan nèg yo ap jwe kwen la a. Nou kapab gade l la a. Polis yo ap jwe kwen. Y ap jwe kwen. Y ap jwe kwen. Yo pa ka avanse. Men sitiyasyon an. Men ki jan bagay la ye la a. Se konsa bagay la ye la. An n fon ti zoom sou polisye sa ki nan kwen an. Kidonk, madam, mesye, alò, nan moman n ap pale la, li fè nwa. Nou kapab tande detonasyon yo. Alò, nèg yo ap tire. Nou menm la, n ap fon ti repliye. Paske machin polis la ap avanse. Se li menm tou ki sèvi nou yon kòdon de sekirite. Li pase. E finalman, machin polis la pase. Li pase. Ebyen pwiske machin polis la gentan pase madam mesye, la a mwen menm kòm jounalis, mwen vin prèske pa gen jilè pa bal, paske se machin polis la ki sèvi m jilè pa bal, ebyen fòk nou di polis yo lage pye yo. Polis yo lage pye yo, kidonk se konsa bagay la ye la a, bon kidonk gen Nissan Patrol la li menm li ale, li ale. Ki donk gen yon pikòp. Ki donk fòk nou di se polis. Polisye Petyonvil yo ki nan komisarya de Petyonvil. Ki donk se yo menm. Se yo menm la ki nou kapab di k ap afwonte nèg anndan 95 yo la. Se konsa bagay la ye la madam mesye. Nou kapab remake imaj yo yon ti jan nwa paske Li nan nwit. Se konsa bagay yo ye. Medam mesye men kijan bagay yo ye nan moman an la. Bagay yo vreman difisil. Nou kapab remake. Nou kapab remake bagay yo la. Bus la kap boule. Nap avanse. Bagay yo difisil. Bus la kap boule la. Ayayay. Kidonk, bagay yo konplike. Bagay yo ekstrèmman difisil. Men ti bis la k ap boule. Ti bis la la l ap boule. Ti bis la k ap boule la. La madam mesye, nou nan stasyon Jatè a la. Se la nou ye nan moman an la. Se la nou ye. Ou gade moun sa yo la. Ka ap jwe kwen. Sa se machann ki te tande detonasyon yo, ki tande tire. E pi machann sa yo te kouri al kache anndan lekòl la la. Kidonk machann sa yo menm, y ap soti. grenn pa grenn pou lavi. Machann sa yo ap soti. Madam, mesye, la a nou menm etanke jounalis nou pa ka travèse paske ba yo pa osi fasil. Nou menm nou pa gen jilè pa bal sou nou. Polis yo menm pou yo travèse, yo pa travèse nenpòt kòman. Se machin nan. ki fè kouvèti pou yo. Se konsa bagay la ye la. Donk, polisye yo y ap pwogrese, y ap avanse. Sitiyasyon de panik, sitiyasyon de panik. Vwala, polisye yo ap plase yo. Kidonk, se konsa bagay la ye la. Medam, mesye, ann gade byen imaj yo. Polisye yo ap jwe kwen, y ap jwe kwen. paske yo pa ka pote tèt yo konsa. Daprè enfòmasyon nou jwenn gen moun ki gentan pran bal e se nèg nan 95 yo ki kòmsi ki sòti. Nèg yo sòti, nèg yo ap mete. Bal! Bako polis la ale. Men madam mesye otomatikman ba bako polis la ale. Nou menm etan ke jounalis nou pa genyen rezon pou nou rete. Paske otomatikman polis yo fin ale la. Kidonk nèg sa yo ta rive pran lari la. Ebyen madam mesye bagay yo ka konplike se konsa bagay yo ye nan moman la nan petyonvil la nap soti egzakteman nan kafou ki desann e delma wout de frè ki donk nap gade la se ansyen simetyè petyonvil la ki la ki donk Polisye yo ap soti. Polisye yo ap soti la. E fòk nou di bagay yo te vrèman konplike nan Petyonvil. Nou te kontan avè w kòm toujou sou chanèl sila pou kapab pote ba ou tout enfòmasyon yo. Mèsi anpil pou pasyans ak atansyon nou e.